Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon deja trè bon week-end an notre compagnie epi nou pral ba w enfòmasyon alò se parti genyen Nou prale nan Leogane, alò sa se yn enfòmasyon ke zanmim Jonas Gustave pataje ansanm avèk mwen. Ebyen zanmi sa li menm li rele Rood, li abite Leogane, misye se nan zòn Belval. Ekoute lè w se jèn gason epi ou fè lajan fasil, lajan koule a flo, ebyen sa kapab rive. Plezi lakòz ou foure tèt ou nan nenpòt ki bagay. Men lè premyè enfòmasyon fon kwè ke tip sa ki rele Wood lan li se alye nèg Gran Ravin. Mwa je mè sa o kondisyonèl. Men sa ki sèten se ke Wood la se li menm grenn pitit gason manman genyen. Maman ni a letranje, men y a un pwoblèm. Kant on è a letranje, pitit ou an Ayiti, pwòch ou an Ayiti, ou pa vrèman konnen ki sa y ap regle. N ap salye anpil moun sou track sa tankou Polas ki li menm a letranje e anpil lòt zanmi ki yo menm tou ap bat dlo pou fè bè e pou kapab voye kichòy nan peyi Dayiti. Bon brèf, manman misye toujou voye lajan. Misye toujou trip. Bèl ti gason, byen kanpe e lè misye al trip nan baz, misye depanse twòp lajan, lajan yo fini vit. Epi genyen lòt entansyon ki vin nan tèt Wood. Rood pase a laksyon. Dezi kriminèl la pouse li al fè yon seri de bagay ki pat nan tèt li ditou. Le kote negatif ebyen li pran le desi sou kote pozitif lan. Epi se konsa Rood kòmanse fè move bagay. Nan dat 9 septanm 2021 an, Rood mouri. Genyen. Foto, Rood li menm kap benyen nan san li. Se vrèman trist pou ap gade yon bèl ti gason konsa epi misye mouri. Nèg yo pase bò legliz senterèz la, yo vide misye atè. Men se misye ansanm avèk yon lòt brother. Gon premye eleman enfòmasyon ki fè kwè. Ebyen se moun yo pa rive idantifye ki touye Rood. Men lòt vèsyon an fè kwè se ta pwòp nèg nan baz li ki touye l. Bon petèt ke se yon deal ki mal pase. N ap gade m wè yon video de 24 segond kote ke msye gon mayo blan sou li. Nèg yo mete yon lòt koulè sou mayo blan paske. Yo telman bay misye bal, misye ap benyen nan yon basen san. Se yon video de 24 segond, epi genyen foto tou. Nou konnen kom dabitid, nou kab toujou fè sa. Donk si n tande yon ti bri an background, se video a nap gade pou n wè koman jenn ti gason sa li menm lap benyen nan san li. Se kanmenm trist. Imajine. Manman Wood ki aletranje pral gade videyo sila a e pou wè pitit li k ap benyen nan san. Li te konprann ke li aletranje, l ap travay di pou kapab voye kichòy pou pitit li an Ayiti. Men, tout set arjan ke l ave anvwaye pa t sifizan pou te kapab asouvi, ta kapab di dezi. Ann ale pou lòt koze nou la. 400 mawozo, mezanmi ooh! Chak tan m ap pale de nèg sa yo m ri. Nou konn poukisa m ri? Paske mwen estime ke nèg yo pran peyi a e yo pran n. Ou pa konn wè lè w pran yon kòb ou plwaye l ou fouye l nan pòch ou, se konsa nèg 400 mawozo yo pran peyi Dayiti. Jounen jodi a la bagay nou pa wè kèk jou, tande byen wi, nou pa wè bagay sa a kèk jou nan peyi an kote ke otorite yo ap pwosede ak ramasaj dòrdi, ranmase fatra, netwaye lari, ebyen mesye 400 mawozo yo se yo k ap fè sa pou kwè li la. Nèg yo gen materyèl kote ke Yo pwosede ak ranmasaj dòrdi o nivo de sètèn zòn nan komin Kwadèboukè. Sa pwouve ki sa? Sa pwouve ke nan fason yon peyi ap jere, nou vin wè lenvèrs dè choz. Sa pou leta ta fè, se li menm bandi yo ap fè. E le fèt ke ou kite bandi yo antre nan lojik sila a, Ou pèdi kredibilite w e tout moun ap ba w do. Jounen jodi a la a, si bagay sa se konsa l ap kontinye, m p ap ba nou manti, popilasyon an pral konsidere mesye sa yo kòm fòs legal. Pa kritike m non souple, m konprann byen sa m ap di an. Popilasyon an pral konsidere les membres du G9 kòm fòs legal. Sak fè sa? Lè nèg sa yo yon kote, m sonje lontan, bandi a te gen dwa yon kote epi lapolis parèt epi bandi a repliye. M sonje sa pa genyen 8 mwa de sa, lapolis antre nan baz katamawozo, nèg yo retire kò yo, yo pa t vle afwonte lapolis. Men jounen jodi a la, pa de pè, okin apreyansyon. Se nou ki sòm la fòs. Legal ou pa, nou se fòs la. Paske la polis pa ka reziste, se sa nèg yo di tèt yo. Ebyen, yo pran libète yo, se kòm si yon ti moun ki lakay li, epi ti moun nan kòmanse gran moun, li fè tès sou paran an, li antre a 6 è, paran joure, lè l antre a 7 è demen, paran retounen joure, epi kounye a l vin antre a minui, epi l di tout moun gran moun. Ebyen se sa k ap pase la. Mesye 400 mawozo yo, se yo kap fè travay leta ap fè nan peyi a. An nou gade ti video sila menm si se anpe granilez men nap tande kanmenm kisa yo di. Gen plizyè kamyon la fatra sa menn. Pèp la paka alèz. Pèp la paka alèz nan fatra sa. Gen plizyè kamyon la. Tout se kamyon ki kanpe la pou chaje. Tout se kamyon ki kanpe pou chaje la. Mwen genyen 2 lòt foto. Foto sa yo m pa gen ase eksplikasyon sou yo men sa m ta kapab di tou senpleman bagay sa l pase nan plenn nan patikilyèman daprè sa yo di m nan zòn kwadèmisyon gen yon ka kote ke gen yon sitwayen ki ta touye mennaj li oubyen madanm ni ap gade m wè sou foto la bagay la vrèman tris misye genlè fin tire fi a epi li touye tèt li tou tèt chaje moun yo genlè te renmen anpil men ou konn poukisa se par jalouzi M pa konnen idantite yo paske moun nan pa banm twòp enfòmasyon men se grav wi. Yon nèg a touye fi a apre sa l touye tèt li. Sa vle di l te renmen fi a anpil. Men mesye gon bagay m ap di nou. Depi nou wè nou nan yon lanmou paske ke l on vèy ou non menm si lanmou jounen jodi a genyen an patikilye kèlke ka se voup voup ou konprann lè m di voup voup lan sa vle di nèg yo se prèske an faway yo renmen a medam yo ou konprann Men, gen relasyon ki trè bon. Gen relasyon, n ta kapab di moun yo gen sa n ta kapab rele yon pafèt oryantasyon. Men gen yon grenn bagay pou w konnen. Menm si w te nan lanmou voup voup la, menm si w te nan bòn relasyon an, gade byen moun ou gen nan men w lan. Epi, gen yon nivo ou renmen fi an. Si w wè l ap fè w fè twòp jalouzi, pwoblèm nan sèke ou renmen l plis pase tèt ou, Ah fò w fon kalkile pou di il faut faire un choix. Paske sa ka rive 2 moun renmen youn, renmen lòt a 100 pou 100. Lè w pran lòlò a manzè. Hein yon ti lanmou konsa, bèl bagay. Gen 2 moun ki renmen depi tou piti epi yo fè tout vi yo ansanm. Sa sè byen pase. Men konsa tou, gen moun ki renmen anpil. Lanmou an pa ekilibre. Se 10, 90. Kòman yon lanmou konsa pral fè mache? Fi a peut-être li gen lot entansyon. Ok elle a ce mec là justement pour couverture. Et puis il y'a côté d'autres mecs. De même pou gason yo tou. Li kapab gen fi sa li di ok mete sa de kote et puis après ça map mache frape nan lari a enben wap pran gwo kou, wap fè jalouzi, ou fèk kare nan pwoblèm. En tout cas c'est regrettable sa ki rive an. Bon en tout cas. Petèt pa t gen moun ki te la pou te kapab anpeche krim pasyonèl sa a rive. Mèsi la fami, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mwen di ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi, pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? A la pwochèn!